Jodi a m te deja dosaje paske jodi a m te di w m ap mennen w yon ti kote sèlman pou nou pou nou pran ti plezi nou pou nou pale kon sa m di w la e w gade sa jodi a m ap mennen w la pou nou bezwen pou nou pale paske ou deja konnen ou se yon fi ke m renmen anpil pa vre e m konnen w renmen Maro tou wi m renmen w se sa k fè m soti Mezanmi ti nèg la banm nimewo telefòn li devan madanm li. Ahh m wè Guillet so m banm di w Nap kwaze anlè a wi boo Bon bal nan anlè a Ou wè sa m di w la boo kote k gen bal la nap kwaze anlè a ok So e jwè m di w la nap kwaze. An palan de bal ou di m bal kap fè bgy a anbe ok anke anbe nap wè ok dakò dakò Ou neke parèt malgre m ansanm a madanm mwen vini ou mande nimewo telefòn mwen la rapid wi Chéri m felisite w anpil wi chéri Waw ou bèl anpil wi Waw men kote w jwenn tout enspirasyon sa yo bebe ou jès man parèt ou mande m nimewo telefòn mwen la sou madanm mwen Yow madanm mwen pa kenbe m non Non chéri m pa janm gen pitit ansanm avè l non Ke pa nan kay. Non nou pa nan kay. E wè nan moman la tout rèv mwen wè depi lèm fin wè w la, tout rèv mwen se pou m gen yon pitit ansanm avè w. E avè w. Kisa joujou ap fè la a mesye? Sa e joujou kanpe lotbò a? Ann eseye rele l pou m wè sa k pase. Degaje nou. Mezanmi cheri oh. Vin non oh mezanmi oh cheri oh. Bon ti pitit mezanmi mwen pa pale avèw pitit bal m ti kem wi mezanmi oh. Nou konnen se Shibensky sou platfòm paw la ki se lavi se pasyans. Ou menm ki fenk prezante sou chanèl la kap gade video sa. Son bèl egzanp li ye pou tout jèn kap swiv chanèl lavi se pasyans lan e nou avèk yon pakèt nouvo atis ki gen anpil anpil talan ou menm ki ta renmen wè talan e medam sa yo ki ansanm avè nou sou lavi se pasyans m mande w abòne avèk paj la epi lèse yon kòmantè pou pa rate okenn notifikasyon ke youtube ap voye pou ou mèsi bye.